Mete limyè sou mwen. Sa a se nouvo tit mizik Baky fèk lage a. Lè Baky te soti trailer video sa a, gen anpil moun ki panse Baky ta pral pase pran Wendy nan video sa a. Men, tande byen, Baky pa sèlman pase pran Wendy nan video sa a, Baky pase pran anpil lòt atis nan HMI la. Bon, nou pral eksplike ou kèk bagay ou pa konprann oubyen ou pa t wè byen nan video mizik sa a. E wap tou wè ki valè moun Baky chwazi plis nan video mizik sa. Nan kòmansman video sa, Baky montre w lal sou yon twòn, li pran yon kouwòn epi lap boule kouwòn nan. An menm tan pandan lap boule kouwòn nan epi polis vini. Li gentan met dife nan kouwòn nan epi polis arete l, sèke li deja boule kouwòn nan. La nou gentan konn a kiyès Baky ap pale. Sa a depi nou wè l fè l konsa nou gentan wè a kiyès li fè referans lan. Paske pa gen 2 king nan rap kreyòl la, gen yon sèl king e nou tout konnen l. M pa menm bezwen site non l pou twòp pale anpil. E nan lòt sèn k ap vini nan videyo sa, lòt sèn sa a montre ke Baky k ap mache byen kalm epi yon bann zonbi ap eseye vin sou li. E w ap wè pil zonbi sa yo, si w ap swiv byen w ap wè chak zonbi sa yo sanble avèk yon atis nan Etchenmay la. E nap eseye gade byen pou n wè. Pou n wè si se pa kèk atis la bif nan pati sa. E nap gade yon imaj la, nap wè koup sak nan tèt moun sa se koup Wendy te renmen fè anpil. Eseye gade imaj sa byen ansanm avèm nap wè. Se pa mwen kap voye moute nap wè l nan videyo a. E lè wap gade videyo a byen wap wè ki valè lòt atis ki parèt ankò, ki valè moun ki sanble avèk lòt atis. M paka di lòt atis paske li pa pran vrèman pèsonaj yo. Men se de moun li mete kap imite yo. Nan lòt sèn ki vin aprè a, Wendy montre w ke l se yon kloun. Li degize an kloun epi l montre w l ap jwe avèk grenad epi pil zam dèyè l la e l fè konnen ke lòt atis yo se sèlman sa yo fè. Li vin mete kòm se yon kloun lòt atis yo ye, y ap jis ap fè makak, se sa sèlman yo fè pou yo ka fè hit, se montre ke yo gen zam. Èske se vre lòt atis yo se sa yo fè? Èske Baky pa konn fè l tou? Paske m sonje Baky te fè yon imaj, yon mizik konsa. kote li tap montre ki pil zam, kote pil moun li gen dèyè, li te di l gen 2, 5, 7, pil bagay Baky tap montre ke l genyen nan videyo sa. M panse se pa tout, se pa sèlman lòt atis ki fè l, Baky li menm li fè l tou. Ann kontinye pou nou ka wè ki lòt bagay ke Baky montre nan videyo sa. E nan kòmansman lòt vès la nap wè ke Baky moutre ke l chita a l ap medite epi yon chinwa menm ap trase kata ap fè moutre a di pou Baky k ap fè grimas se sa a Baky moutre l reprezante l chita nan yon sal ki ekri an chinwa nou tou wè de kiyès li fè referans lè l pale de sa nou wè kiyès li bif klèman nou wè kiyès Baky ap atake nan pati sa a paske nou pa konnen pa gen nou konnen pa gen 2 rapè ki gen chinwa nan game nan nou konnen se yon sèl ki genyen l nou gentan konnen kiyès Baky ap eseye atake. Bon la a nou pap nan fè ti pale anpil nou tout moun wè ke se Wendy dirèkteman ke Baky ap atake paske pa gen lòt moun ki gen chinwa nan game nan. E gen nou pa gè. Se pa nan gè a ki twò enpòtan men se sa l di nan mizik la. Nan mizik la l di konsa fòk koudeta a li pa nan jere team. Sa a nou wè kiyès, nou te konn kiyès ki te nan team koudeta a deja. Lè l di fòk koudeta a li pa nan jere team nan bon. La a nou wè l ap pale avèk tout ansyen zanmi l yo. Men nou pap di tout paske. Gen youn ki toujou zanmi l nan team nan paske paske trouble boy te nan menm team sa tou moun sa yo toujou zanmi. E gen yon pati kote la Wendyy frape Roody Roodboy serye li frape Roody Roodboy klèman kote li moutre w li pase pran Roody Roodboy ak tout fòs a tout franchiz la misye di konsa Y ap travay pou l milyonè, l montre l nan mitan plizyè fi, l montre l ap viv yon vi milyonè vrèman. Men gen yon pawòl Wendy di nan pa, me, Baky di nan pati sa a. Nan pati sa a Baky di ke fè, fè bouda w fè tiktok pou kò w enbesil. E nou konnen ke nan jou ki sot pase yo la, Woody Woodboy te fè yon mizik ki te rele fè bouda w fè tiktok malgre mizik sa pa fè twò gran siksè parapò avèk mizik Woody Woodboy konn fè yo. Men tout moun konnen Rood Boy te fè yon mizik ki te rele fè bouda w fè tiktok ebyen Baky menm fè ou di Rood Boy konnen ke pou l fè bouda l fè tiktok pou kò l enbesil m pa konn poukisa l di l enbesil la bon m pa konnen paske se paske Rood Boy te reyaji lè yo te fè mizik e m panse se mizik yo te fè a e pa rapò avèk bagay Wendyy a m pa konnen se pou sa men li mande pou. Ou di Roodboy fè bouda l fè tiktok pou kò l enbesil. Nou kòmanse tande yon ti bif depi byen lontan, men ti bagay sa te fin pase deja, moun sa yo pa t tèlman nan pale anpil ankò. Men kounya la a, Baky li menm li refrape Ou di Roodboy ankò. Pa konn si gen youn nan atis li frape yo la ki pral reponn, nou poko konnen. Men jan Baky fè konprann ke se li menm ki mèt mèt rap kreyòl la, paske li nan mizik la li di konsa ke yon ekip pa ka pèdi epi pi gwo atakan an yo kite l sou ban. Tigil vle fè konnen ke l se youn nan pi gwo atakan nan rap kreyòl la. Sa vle di si rap kreyòl la an bès, li menm li pa ka ret sou ban. Dènye sèn ki vin make plis nan videyo sa a, se kote Baky montre l chita l ap pran plezi l avèk tout zanmi l yo, tout moun n te ka di ki blòd li yo, tout sa l pa bif nan mizik la, l chita avè yo l ap pran plezi l epi. li gen anpil lazè m te ka di, anpil lazè ki branche sou li. Men lazè sa yo reprezante ki atis k ap klash li nan mouvman. Paske nan challenge AMRAP la gen anpil atis ki klash Wendy e Baky. Anpil atis ki klash Baky, kounye a la Baky li menm li demoutre ke se limyè y ap met sou li. Tankou pil lazè sa yo se limyè y ap met sou li, se pa pou yo tire l vre, yo pa ka fè l anyen, se limyè y ap met sou li. Se sak fèl rele mizik la mete limyè sou mwen. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen. Pa bliye abòne avèk chanèl la pou ka toujou jwenn video yo lè nou lage yo. E pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou ka toujou jwenn notifikasyon lè nou lage yon video. Epi kite yon like nan video a, pa bliye kòmante pou di nou kisa ou te panse de video sa.